Medam, Mesye, bonswa, depi Studio 18 La Vwa de Lamerik na Washington, mwen se Jacquelin Belizaire, jodi a se jedi 29 desanm 2022, se yon plezi yon lòt fwa ankò pou n ansanm, kèk nan gran pwen kap domine aktyalite a e gwo nouvèl la se lanmò foutbolè lejandè peyi Brezil Edson Arantes do Nascimento alyas Pele ki mouri nan vil Sao Paolo nan yon lopital Byen sur o Brezil li te gen 82 ans. Nan peyi Dayiti e ben gouvènman an adopte yon bidjè de 267 milya goud pou egzèsis 2022, 2023. Nan peyi Izrayèl, Benyamin Netanyahu prete sèman kòm nouvo premye minis nan peyi Izrayèl malgre li an nan yon jijman pou koripsyon epi nou va gen pou nou tabli kontak avèk anvwaye espesyal nou sou fwontyè Etazini pataje avèk Meksik la nap pale de Jean Robert Philippe. Donk se pwen sa yo. Avèk lòt ankò nou pral devlope pou ou nan yon ti moman. Mèsi dèske ou branche sou voa Kreyòl e se yon plezi tou pou n avè w alò ke n ap konte jou pou ane a fini. Doktè kou nou te di l gwo nouvèl la se lanmò Edson Arantes do Nascimiento pou anpil moun se te pi gwo foutbolè de tou lè tan e li mouri li te gen 82 zan li te entène nan yon lopital nan Sao Paulo ke yo rele Albert Ashtein e li t ap soufri gen anpil reyaksyon ki gen tan tonbe donk Edson Arantes do Nascimento ke yo konsidere kòm pi gwo foutbolè de tou lè tan li t ap soufri ak yon kansè e semèn pase a doktè te di ke kondisyon n te vin de pli zan pli grav. e l t ap resevwa swen pou maladi ren e pou kè. E l te menm vin gen pwoblèm respirasyon tou e gen moun ki te menm lye l avèk Kovid 19. Fò n di depi 2021 li te suiv tretman medikal pou kansè ke li te gen nan kolon e se yon kansè ke yo te dekouvri pandan yon tès ke l ta fè, yon tès woutin ke l fè chak ane. Pelé n ap siyale te ede seleksyon brezilyèn nan, Seleçao a, ranpòte 3 mondyal, 1958, 1962 ak 1970, donk yo te ranpòte koup Jules Rimet a. Li te jwe 92 match pou Seleçao a, li rete yonn nan meyè bitè pou seleksyon brezilyèn nan, 77 gòl e se Neymar ki sot egale rekò la nan koup du mond Qatar la. Li te make 1279 gòl nan karyè l. e nan fen karyè l li te ede popilarize foutbòl nan peyi tankou nan peyi sou kontinan Amerik di Nò a e li te menm jwe nan New York Cosmos e li te rantre Ayiti li ta jwe ann Ayiti fò n dabò di ke li te vin jwe avèk Santos ann Ayiti e nou sonje ke li te bay Ton Pouce. Jean Claude Désir lanmen paske Jean Claude Désir te ba lon trip donk istwa Pelé on ti jan gen rapò avèk Ayiti. Donk anpil reyaksyon gentan soti atravè lemond notamman klèb li, klèb mitik li nap pale de Santos ki te vin jwe Ayiti enben yo gentan mete nòt deyò yo rele l Eterno Pelé sa vle di on moun ke yo pap janm bliye. Federasyon. Federasyon brezilyèn nan tou li menm tou li soti yon nòt e nou konnen ke Pele se yon se icon se yon idòl pa egzanp pou yon nèg tankou Kylian Mbappé ki sot meyè bitè nan mondyal Qatar la enben pou li Pele son son idòl Pele ye pou li. E nou konnen ke Pele fè lianimite an Ayiti, menm si w renmen Ajantin, menm si w renmen se Brezil sèlman, enben yo renmen Pele. Pele se le roi du football, se meyè jwè de tou lè tan pou anpil moun. E byen ke ap gen lòt diskisyon, men Pele mouri, li mouri tankou nou di l deja, nan Sao Paulo, o Brezil, nan lopital Albert Ashtein, mwen wè l avèk Franz Beckenbauer la, e nan foto a, le de Kaiser. Avèk Frantz Beckenbauer. Donk, vwala, se gwo nouvèl la ki tonbe jodi a la, Pelé Edson Arantes do Nascimento, li mouri, li te gen 82 an. Kounye a nou pral sou fwontyè Etazini pataje avèk Meksik la pou n pale de imigrasyon. Nou gen anvwaye espesyal nou Jean Robert Philippe. Jean Robert Philippe, gen anpil koze sou fwontyè a nou. Di nou non, kijan sa ye? Ebyen wi Jaklen anpil sa ki sa nou konstate kounya la nan pa nan e Puente Internacional del Norte a koz ki se youn nan antre e nan eta Texas nan El Paso ebyen nou konstate gon aktivite imigran kap travèse men sa ke nou vin pa dekouvri se ke gen anpil imigran ki eseye avèk lòt moun kap antre a pye ki se rezidan oubyen meksiken ki pral regle yon bagay kèlkonk lòt bò a ebyen moun sa yo glise kò yo. Pami imigran, pami lòt imigran yo, plizyè si yo ta travèse, men lè yo rive lòt bò a, bò kote ke gad fwontalyè Etazini an ye a, enben, depi yo pa gen dokiman pou yo prezante, enben, yo kwape yo, fè yo retounen ankò. E se sitou pi fò nan moun sa yo nou jwenn nan, se dè Venezyelyen ke yo ye. Desizyon Kou Siprèm Etazini an pran pou l kenbe an plas Tit 42 a pa anpeche imigran yo ki lòt bò fwontyè a, donk Meksik, travèse rivyè Rio Grande a, Avèk espwa y ap rann tèt yo bay gad fwontalyè Etazini yo, imigran yo itilize tout mwayen nesesè pou yo twonpe vijilans gad fwontalyè yo jiskaske yo rive nan miray ki separe 2 peyi yo. Administrasyon ameriken an deklare li respekte desizyon pi gwo enstans jidisyè peyi a pandan ke li pran angajman pou li aplike Tit 42 a ki ba l dwa pou li depòte oubyen refoule tout imigran ki travèse fwontyè a san dokiman legal pou vin mande azil. ki e nan Ciudad Juarez, di li gen 2 jou depi li pa manje. Li menm ansanm avèk kèk lòt imigran te pran yon chans e yo te travèse fwontyè a, men fòs de lòd yo te arete yo pandan yo te sou wout pou y al reyini avèk fanmi yo e yo refoule yo o Meksik. Kominote Meksiken ofri kèk nan imigran yo yon pla cho gratis avèk yon kote pou yo pase nuit lan akoz pa gen plas ankò nan sant ebèjeman yo. Prezidan Joe Biden ki t ap ale nan Sent Kwa, Zil Vyèj Ameriken yo, deklare gouvènman an pa gen lòt chwa ankò ke aplike Tit 42 a san gad dèyè. Dapre yon antant Etazini te jwenn avèk Meksik, ebyen Etazini kapab refoule o Meksik imigran Gwatemala, Salvadò, Ondiras avèk Venezyelyen. Kou Siperyè Etazini an kase randevou avèk pati konsène yo, donk 19 eta ki te mande pou kenbe an plas Tit 42 a, avèk administrasyon an pou l fè yon odisyon sou dosye a nan fen fevriye 2023. Jean Robert Philippe, voa Kreyòl, Ciudad Juarez, Meksiko. Mèsi Jean Robert Philippe, donk nan sitiyasyon nan aktyalite sa konsènan imigrasyon isit Ozetazini, donk yonn nan pwen fò, yonn nan eleman ke yo pale anpil de li, se tit 42 a. Men ki sa tit 42 a ye vreman? E genyen jounalis Jeanty Augustin Junior ki te pale avèk yon avoka sou sa tit 42 a ye, ann swiv. Nan mwa mas 2020, ansyen prezidan repibliken an, Donald Trump, te mande Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi yo pou pran desizyon sou zafè sante pandan kowonaviris la. Mèt Eddy Laguerre, avoka imigrasyon, te pale ak voa Kreyòl sou Tit 42 a. Se yon lwa ki ki gen yon aspè imigrasyon ladan l men ki pa sèlman gen rapò ak imigrasyon. Se yonn nan ra kote ke otorite nan lasante yo pran yon desizyon ki gen rapò avèk imigrasyon. Yonn nan fason ke sa vin gen rapò avèk fwontyè la se CDC di ke dwa ke yon moun natirèlman genyen lè w parèt nan fwontyè yon peyi etranje, ki son dwa ki entènasyonalman rekoni, ki nan konvansyon LONU yo, pou m di ke mwen an danje lakay mwen, mwen vin chèche sekou lakay ou, Dwa sa a, yo met yon limit ladan l sou baz sante, pou di ke m pa oblije tande w, an tan jeneral mwen t ap oblije tande w pou m di w ok, ou di w gen pwoblèm lakay ou, ban m pase yon entèvyou pou m wè ki kalite pèsekisyon ou genyen, èske ou kalifye kounye a la pou m kite w rantre nan peyi a pou w al aplike pou azil la. Avèk Tado fò di tou ke CDC te anonse ke nou kapab kòmanse ap ke yo kapab kòmanse aplike sou fwontyè la, otorite a sou fwontyè la vin gen dwa pou l di ke bon m pa bezwen tande anyen w ap di ditou, ke w t an danje ke w pa t an danje, m pa kapab tande w kounya la, sèl sa m ap fè se voye w ale imedyatman. 27 desanm ki sot pase a, Tribinal Siprèm lan deside y ap kenbe Tit 42 a toujou. Eske desizyon sa bon pou imigran yo ki sou fwontyè a? Nan kominote ayisyèn nan gen konfizyon pa rapò a lwa sa a. Lè l te fenk vini, tout moun te konprann e dakò ke s on bagay ki negatif, paske li pèmèt ke moun, sa yo rele moun ki te konn al fèmen yo, moun ki te konn al nan an detansyon pou sibi, lè yo arete yo sou ladwàn, epi pou ke yo pase yo nan prizon anpri kite yo nan peyi a. Moun sa yo, yo, ta dwe fò li tou pèmèt yo depòte yo pi vit. Eh bon, men, sa pa dwe fè pèsòn moun kontan paske Title forty two egziste, paske se yon desizyon ki egziste kont imigran. Se kont imigran li egziste, li pa egziste pou yo. Se vre ke jodi a gen yon ti pati ladan l ke nou konprann ke li pèmèt gen yon jwisans ki fèt atravè yon esepsyon, atravè òganizasyon ki kapab egzèse enfliyans yo sou fwontyè la pou fòse ofisye yo Itilize diskresyon ou pou pèmèt kèlke moun antre, moun ki atravè òganizasyon an ki enskri ki vle antre, men sa pa vle di ke nou sipoze kontan paske yon bagay konsa egziste, se yon move bagay li ye an jeneral pou imigran. Jeanty Augustin Junior, Miami, pou Lavwadlamerik. Mèsi Jeanty, anvan nou ale nan aktyalite a konsènan peyi Dayiti, nou prale nan vil New York, nou pral rejwenn Valerio Saint Louis kote ke gen sekretè jeneral Nasyonzini an Antonio Guterres ki li menm li fon koudèy retrospektiv sou ane 2022 a pandan ke li fè souwè pou ane 2023. Valerio Saint Louis. Depi bilding Katye Jeneral Nasyonzini an nan Manhattan, New York, Sekretè Jeneral Nasyonzini an, Mesye Antonio Guterres, nan mesaj li pou nouvèl ane a, te di an gwo moso, Ansanm, ann fè ane 2023 a yon ane lapè, nan lavi nou, nan kay nou e atravè lemond. Antonio Guterres te delivre mesaj sa a nan plizyè lang. Chak nouvèl ane est une renaissance, balayer les cendres de l'an passé, nou nou preparan pour des jours meilleurs. De fait, pour des millions de personnes dans le monde, 2022 gardera un goût de cendre. En Ukraine, en Afghanistan, en République démocratique du Congo et ailleurs, des femmes et des hommes ont dû abandonner leur foyer et leur vie en ruine à la recherche d'un avenir meilleur. À travers le monde, une centaine de millions de personnes ont été déplacées, fuyant la guerre, les incendies, la sécheresse, la pauvreté ou la faim. En 2023, plus que jamais, nous devons faire régner la paix. La paix entre les êtres humains par le dialogue pour mettre fin au conflit. La paix avec la nature et le climat pour construire un monde plus durable. La paix dans les foyers pour que les femmes et les filles puissent vivre en toute sécurité et dans la dignité. La paix dans nos rues et nos communautés avec une pleine protection de tous les droits humains. La paix dans les lieux de culte, dans le respect des croyances de chacun. La paix en ligne, sans discours de haine ni insulte. En 2023, que la paix soit au cœur de nos paroles et de nos actes. An franse. Nou prale kounye a nan aktyalite a konsènan peyi Dayiti kote gouvènman an li anonse atravè bidjè inisyal 2022-2023 ke li evalye a 267 milya goud yon bon pati nan kòb sa sitou ak kòb ki te konn sibvansyone gaz la enben l pral sèvi moun ki pi mal nan popilasyon an. Ronald Toussaint depi Pòtoprens. Kèk jou avan finisman premye trimès egzèsis fiskal 2022-2023 a, gouvènman Ariel Henry ap dirije an adopte bidjè inisyal pou egzèsis sa a. Sou sit entènèt ak paj Facebook Direksyon Jeneral Bidjè, DGB, prezante grand liy dokiman bidjetè sa a. An tèm chif, bidjè sa reprezante yon anvlòp global 267 milya goud, swa yon ogmantasyon 56 milya pa rapò ak egzèsis presedan an. Selon previzyon bidjetè yo, 78 pousan vwa ak mwayen yo ta dwe soti nan resous domestik a rezon 61,3 pousan resèt kouran yo, 3,1 bon ak trezò ak zewo vigil sen pousan anilasyon dèt Fon Monetè Entènasyonal, FMI, en pwen si pousan lòt finansman entèn pwojè, douz pwen twa pousan an pwen Bank Repiblik Dayiti, brh, k ap soti nan enstitisyon finansyè yo. Nan sa k konsène resous ekstèn yo, li reprezante vente en pwen en. pousan pandan ke gouvènman an di li konte sou sipò bidjetè 3 pwen 4 pousan ak don ak anpwen 17 pwen 7 pousan. Minis Ekonomi ak Finans lan, Michel Patrick Boisvert fè konnen ke nan bidjè sa a yo alwe yon pati nan kòb yo te konn sibvansyone gaz la ki pral jwenn popilasyon ayisyèn nan. Atravè bidjè a ke nou adopte an Konsèy dè Minis le 19 desanm, nou genyen yon sinyal klè ke nou bay. Sè ke y ap gade pou wè pou adrese le pwoblèm dè jan lè pli vilnerab e ki son enpakte pa lè zajisteman dè pri dè pwodui petwolye. Pa sèlman sa, men bokou plis pou adrese se pwoblèm, n ap wè o nivo di Ministè dè Zafè Sosyal, gon anvlòp konsekan. Dapre otorite ayisyèn yo, Nan bidjè sa a, y ap enplemante pwogram sosyo gouvènman an, notamman atravè PNPPS, pou kapab diminye efè to enflasyon sou moun ki pi vilnerab yo, konbat ensekirite alimantè ak kreye kondisyon mizannèv refòm nesesè. Renan Toussaint pou voa Kreyòl, Pòtoprens. Epi pandansetan genyen sitwayen nan Pòtoprens yo ki drese yon bilan totalman negatif pa rapò ak jan ke gouvènman an plas la ki gen nan tèt li Premye Minis Ariel Henry yo yo administre peyi a. Marcel Dovilme depi Pòtoprens. Gouvènman Ariel Henry a pa reyalize anyen pou ane 2022 a. Se konsta youn nan responsab Chemen Delivrans, yon òganizasyon ak kèk militan politik fè. Gouvèneman ki gen la a, li te siyen dans un premye tan yon akò ki te rele akò 11 septanbre. Akò a pa rive bay rezilta. Pa gen anyen ki fèt e nou wè ke yo toujou rete la. Men de lòt kote, nou vin rive konprann Gen de misyon gouvèneman de tranzisyon sa a te genyen pou l te reyalize. Pa egzanp, fè refòm anndan Leta a, rive mete sekirite nan peyi a, apeze sitiyasyon grangou mizè moun yo e mete yon Konsèy Elektoral Pwovizwa, ranfòse Lakou de Kasasyon, fè eleksyon pou kapab mete de moun ki soti nan eleksyon. Donk, gouvèneman pwovizwa pa rive fè sa. Sètadi ke pa gen bilan oubyen gen moun ki ka pale de yon bilan totalman negatif. Dyaspora pa vin fete Nwèl, dyaspora pa ka antre vin bwè yon ti soup, je yo renmen bwè soup, menm gouvènman pa menm voye yon ti apezman la, menm yon ti woy woy li pa voye, m ap di yo konsa ke nou menm kòm moun k ap batay, nou wè Ariel Henry pa bay rezilta nan ane k pase yo, m ta renmen si l toujou la pou l omwen pou l ta fè mwayèn 1 sur 10. M wè se lapè k ap pwone. Satisfaksyon total, sou tout fòm, sou tout bagay. Nèg yo se lajan yo wè pou yo fè, men mwen menm satisfaksyon total total. Bon m poko janm wè bagay konsa. Jovenel yo tap rele kot Jovenel? Bon Ariel menm monchè m pa ka di pire. M pa wè ki kalifikatif pou m bay Ariel. Ariel Henry fè zewo sou dis. Sila yo di yo pa espere okenn amelyorasyon pou nouvèl ane kap vini la. Yè, mache petwolye mondyal la, li fèmen. a 79 dola 59 pou yon baril de petwòl. Sa vle di ki sa? Ane kap rantre la, se pral anpil difikilte sou le plan sosyal e ekonomik. Ariel Henry li menm pa ka rezoud pwoblèm ensekirite a, Ariel Henry li menm pa ka fè de seri de bagay andedan peyi a, pa ka desann lavichè a, grangou kap tiye moun nan geto yo. Ariel Henry konnen byen Li pa ka fè eleksyon andedan peyi a. Ariel Henry byen konnen li pa ka moute gouvènman, li pa ka moute KEP andedan peyi a. Men nou di nou menm, Ariel Henry, moman an rive, 2023, pou w kite tèt pouvwa a, pou w kite tèt primati a. Toutfwa, divès òganizasyon sosyal ak pati politik yo mete yo dakò pou siyen dokiman gouvènman Ariel Henry pwopoze Pou kreye Wo Konsèy Tranzisyon, ògàn ki pou kontwole aksyon gouvènman an ap poze, ak pou mete kanpe Konsèy Elektoral Pwovizwa nan kad òganizasyon eleksyon pou renouvle pèsonèl politik la ann Ayiti nan finisman ane 2023 a. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Mèsi Masado Vilmé, ou toujou sou voa Kreyòl, w ap swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen. Nou remèsye tout zanmi ki branche nan moman sa a, kèlkeswa sou platfòm ke ou kapab ye. Nou di w mèsi. Nou vle salye konfrè nou Jean Pierre Leroy, kòlèg nou, ki jodi a ap fete anivèsè l e nou salye tout zanmi ki branche nan moman sa a. Nou ta renmen di w ke le 2 janvye k ap vin la, nou gen yon pwogram. Spesyal, son spesyal ke nou fè sou Bateo, istwa Bateo an Repiblik Dominikèn, se yon pwogram ke w pa dwe rate, l ap pase a midi 30, 2 janvye, a midi 30 nan radyo, nan sa k pase Ayiti, e l ap pase tou a 4 è nan Randevou, nan plas Randevou Enfo, donk a 4 è kote nou branche la. Donk ou toujou sou voa Kreyòl, w ap swiv yon pwogram an lang kreyòl, Eben li chache kalme kè sote konsènan avni dwa sivik ak diplomasi depi blòk pati relijye e nasyonalis li a fin ranpòte majorite nan palman an pandan dènye eleksyon premye novanm pase a. Pami alye Premye Minis Netanyahu gen pati pwisan jwif la ak pati relijye siyonis la ki nan le pase te konn leve kanpe kont sistèm jistis izrayelyen an minorite arab la nan Izrayèl mete avèk dwa kominote LGBT nan peyi a. Yon ti tan apre Premye Minis Netanyahu fin mete non sou kont Twitter ofisyèl li kòm ranplasan predesesè li Yair Lapid, Prezidan Ris la Vladimir Putin pat pèdi tan pou salye retou Mesye Netanyahu sou pouvwa a, kote li eksprime volonte pou ranfòse relasyon ant 2 peyi yo nan tout domèn. Mwen espere nouvo gouvènman Izrayèl la ki anba lidèchip ou pral kontinye travay pou bay relasyon ant Larisi ak Eta Jwif la plis jarèt nan tout sans, paske se yon bagay ki pral nan avantaj 2 pèp nou yo, yon fason pou asire lapè ak sekirite nan rejyon Mwayen Oryan an. Gouvènman Premye Minis Netanyahu pral dirije a gen yon majorite 63 syèj sou 120 antou nan Knesset la, kidonk palman Eta Ebre a. Malgre prezans yon majorite lejislatè zèl dwat nan kabinè li a, ki abitye fè deklarasyon nan lepase kont kominote LGBT a, Palman eli Amir Ohana, yon omoseksyèl afiche e ki lwayal anvè Benjamin Netanyahu kòm nouvo prezidan palman an nan Izrayèl. Serge Rodriguez, voa Kreyòl, Washington. Epi dènye nouvèl konsènan peyi Ikrèn, enben lame Ris la li lanse plizyè misil, plis ke 60 misil sou 2 vil tankou Kharkiv avèk kapital la Kyev. Serge François Michel gen detay. Larisi atake Ikrèn jodi jedi an ak yon pakèt misil, pami yo sa ki te vize kapital la Kyèv ak vil Kharkiv. Lame Ikrèn nan fè konnen li desann 54 nan 69 misil Larisi te lanse yo. Èd prezidansyèl na Ikrèn, Mykhailo Podolyak, poste yon tweet ki di Larisi lanse pou pi piti 120 misil pou detwi enfrastrikti ki enpòtan anpil, e touye anpil sivil. Atak la te deklanche alèt sirèn nan tout peyi a, e otorite nan Ikrèn fè konnen sistèm defans yo te rive desann misil ki t ap vini yo. Gen yon moman k ap rive kote teworis ris yo pwal pran pàn misil, men moun Ikrèn p ap janm pran pàn kouraj, devosyon pou libète ak demokrasi, ak lanmou pou peyi nou, se sa ki di jodi a nan yon tweet anbasadè Ikrèn nan Etazini, Oksana Markarova. Prezidan Ikrèn Volodymyr Zelensky ap plede pou yon plan di pwen ki mande pou Larisi rekonèt teritwa Ikrèn e wete twoup li. Kremlen an repete ankò Mèkredi ke li rejte pwopozisyon an e li ensiste ankò sou pozisyon li ke Larisi te anekse 4 rejyon apre referandòm Ikrèn ak lòt nasyon te rejte. 4 rejyon yo se Luhansk ak Donetsk nan ès la ak Kherson ak Zaporizhzhia nan sid la. Serge François Michel, voa Creole. Mèsi Serge, donk se plis kesyon plan lapè ke yap pale nan kesyon Ikrèn e chak pati yo di ke se yonn ki pa vle fè lapè e Kremlen di ke se Kyèv ki pa vle fè lapè e Kyèv li menm di ke enben yap goumen kont Larisi jiskaske l kite l yo ekspilse tout sòlda Ris yo ki okipe teritwa Ikrèn e menm yo pale de preskil Krime, donk yon sitiyasyon ke n ap swiv pou ou. Jodi a se jedi, nou gen randevou avèk Koze Fanm e jodi a nou pral akeyi Madam Rachelle Jeudi ki se madanm e Jacob Jeudi ki yo menm twouve yo nan El Paso o Texas kote yo pote anpil soutyen bay moun ki an difikilte, migran ki an difikilte, Madam Rachel Jeudi ap reponn kesyon anvwaye espesyal nou Jean Robert Philippe. Mwen kòdine konbyen moun ke nou dwe resevwa pa jou, konbyen moun ki legliz lan, epi mwen mwen se konseye. Pou fi yo, sa yo ki soufri, ki, ke yo te vyole, ke yo fè zak malonèt sou yo, mwen se, mwen, mwen pale avèk yo, Donk ki pi, ki bagay ki pi komen pami imigran sa yo lè yo vin yo, lè y ap rakonte a ou, paske yo di mizè yon fi se pou yon fi parèy li. Se konsa, m pa konn si m byen di l non. Yo di mizè yon fi se yon fi parèy li, yon fi kapab konfye yon bagay plis ke li di pastè a. Wi, wi, wi. Mwen, mwen mete tèt mwen, e kòm si se te mwen menm sa te rive. Mwen mete m nan soulye yo, menm jan anpil Ayisyen konn di. Paske sa te, sa te ka rive m tou, kòm yon fi. Mwen. Nan ane sa, yo marye, yo genyen pitit. Men avan, nou te konn resevwa sa yo ki pa marye. Kon sa ke nan konvèsasyon m avèk yo, gen yo ki sibi, kòman w di sa a? Abi. Abi, vyòl, genyen se avèk mari yo. Men nou toujou genyen ti mo ankourajman pou yo menm, pou moutre yo ke lavi pa fini. Lè yo antre isit, an kòmansman yo kapab soufri, men pou kòmanse ou toujou soufri, men apre sa w ap al jwenn jwa ke w ap gen yon lavi miyò. Li p ap rete menm jan. Li di lè l fè plis fè nwa se lè sa vle di ke li pral fè jou. Sa vle di sa? Wi se sa. Ou byen di l. Ou byen di l, wi se sa li ye. Donk kounya ou espere ke kijan ou menm wap gade kounya la imigrasyon wap gade bay desizyon otorite yo ap pran kont ou anfavè imigran yo kijan ou menm antank ayisyèn dabò epi kijan ou wèl? Pou mwen menm kèm vrèman brize paske nasyon ayisyen an soufri anpil nou soufri anpil. Sètadi nan eta Ayiti ye kounye a, jan ke mizè ke pèp la ap travèse, nou ta sipoze parèt nan fontyè a epi yo di nou antre antre antre, men se nou menm yo pi maltrete, sa fè mal o kè. Anyen ke w ta renmen di ke m pa t bliye mande w, gen yon bagay ki, yon mesaj, yon bagay ke w gen nan kè w ke w te vle pataje avèk telespektatè Lavwadlamerik yo? Sa ke m ta renmen pataje avèk Pèp nou an pa dekouraje toutan genyen vi nou espere met chapo men sou kwè nan Bondye tout bagay ap posib pa dekouraje kenbe la. Donk se te madam Rachelle Jeudy nan mikwo anvwaye espesyal nou Jean Robert Philippe nan El Paso o Texas e se la nap mete fen nan pwogram nan nou konnen Pele mouri li te gen 82 zan mwen se Jacquelin Belizaire thank you Patrick thank you Ben na wè demen bonswa tout moun.